Move nan sijè sa jis dekonn de egzakteman mtap deplase. Euh m pa konn si sa deranje w twòp euh silvouplè èske w ka fon ti pale m pi deplis? Map vin mande e enfòmasyon yo koz kote lajan èske w pa tande e anyen nan peyi sa pa gratis. Kapab wè ke se machin nan m fèk desann lan, kapab wè ke se yon bagay ke m te regle. M pa te mache ak ase de lajan nan men m, se lajan m te mache se nan relatif pou kantite sa m ta l fè a. Epi, piske m sonje ke m te ba w randevou m tou kapab vin tann ou. Ok, sa pi senp la m ap fè, ou mèt ba m yon nimewo. Yon kont petèt ke m kapab voye kòb la pou ou byen byen mèt banm yon nimewo adrès ou byen kèl kont yo an kapab voye kòb la pou ou sa w panse de sa? Ok kòm m gen nimewo telefòn ou ma rele w pou banm kòb la Bon ou te di konsa pou m te ba w yon ti enfòmasyon de plas Se sa epi e kisa w di? Pa konn si sa ap deranje w si nou ta fè yon ti mache epi pou m ap tou esplike w li paske m pa konn si pa gen moun la k ap tande. Ok, sa pa deranje m non. Ou ka ann ale. Ok, pa t pwoblèm. Ou konn vini juske la? Ou jus dim yon pawol. Bon konya banm gade m wè pa gen moun kap swiv ou wi bon nou bon konya lè sa m ka di w tout. Nou pase plizyè kote deja pa gen moun epi ou t oblije fè m vini juske la. Wap al mennen m tounen? Paske mwen franchman